Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou prale nan departement du centre men nap toujou rete nan pòtoprens paske gen yon konba la sou 2 flan se dans l'ouest e le centre kisak pase au juste gen yon sitiyasyon ki pral parèt un peu konplike sa s'annonce trè trè trè konplike pou les gens qui habitent la commune de Sodo genyen nèg lourdi yo la. Ebyen nèg yo fon pote boure, nèg yo anvi rive sou Sodo. Men si m di nou l konsa, sè ke nou pap konprann sa kap pase a. M pral eksplike nou de manyè metodik, epi nou menm nap fini pa konprann. Kisa k pase o jist? Sodo se yon komin ki, m ta kapab di, vwazen avèk Kwadèboukè lè w pase pa Titanyen. Men nan Titanyen genyen Chèf Bogi. Gen yon piti anba a ki rele Loudi. Loudi te jeniste konsa. Misye te fè plizyè pote boure pou l te kapab pran zòn nan Sodo, m kwè se yon zòn ki rele Kamichèl. Ebyen, nèg yo kanpe anfas li, nèg yo di sa pap ka fèt. Kèlè lobjektif? Lobjektif, ekoute byen, si w sòti Titanyen, w ap travèse Zoranje, lè w fin travèse Zoranje, w ap pran, tande byen wi, Kamicho. Epi apre ou pral pran Kamichèl, jekwa, swa w pran Kamichèl la avan, epi apre w jwenn Kamicho, oubyen ou pran Kamicho a anvan, Epi aprè w jwenn Kay Michel. Lè w fin pran zòn sa yo, kote w pral tonbe se nan komin Sodo. Imedyatman ou kite Zoranje, ou kite antre Kay Micho ou Kay Michel, ebyen zòn limitròf ke ou pral jwenn nan, se nan Sodo li plase. Men pou nèg yo kapab atenn objektif yo, nèg yo ap fè yon konba mach pa mach. Lè yo fin tabli kò yo nan yon zòn, yo avanse. Konprann byen wi. Dènyeman la a, pou Lourdy te kapab ouvè brèch la, li te fè anpil zak nan zòn Kamicho, je kwa. Li boule kay, li koupe pye bannann moun, li touye bèt. Donk sa vle di pou tèren an kapab vid nan men li, pou l gen aksè pou l vanse sou kay Michel, epi tou Sodo nan men yo. Men poukwa Sodo? La grande question. Lè ou fin pran Sodo, Pa bliye Sodo a li menm, li gon ouverture ki bay sou departement de l'Artibonite. Anpil machin pase sou wout sa a, lè w sòti pa Mirbalais, ou pase pa Sodo, alò nan wout nasyonal la, epi tou wale nan departement de l'Artibonite. Lè nèg yo ta kapab gen aksè ak Sodo, kounye a yo kapab sòti sou wout la, pou fè ekzaksyon. Men moun Sode yo menm, avèk nèg ki gen zam nan men yo, yo di yo pap dakò e yo pito batay jiska la dènyè gout de san. Se nan bagay sa nou ye la jounen jodi a. Nan mwa ki te pase yo, Loudi te fè yon. Deklarasyon Lè li pibliye yon voice pou di moun yo l ap rive kanmenm e nèg yo te tann li l te vini m kwè l te pèdi plizyè sòlda. Yo epa misye ap kriye man gason ye yo di yon bagay sa pa fèt li kanpe dan hein sak pase mwen menm pou kont mwen m kraze lakou bòdè. E me sin pè bon m gen tout nèg sa yo avèm kounya On gen m egzajere m ap fonksyone kounya menn Bagay ki pat fèt e li n ap fè Nan nèg yo met non m bay tout jounalis ap site non m bay Ki bagay nèg lakoup sa a frè Masisi yon dal masisi yo ye granmoun E yon milè k ekri bagay yo wi frè m Yon milè k gen non tout nèg yo yon milè k ekri yo wi frè m Pa dekouraje non granmoun. Gade bon mwen m pa dekouraje m domi byen m manje byen m konyen bouzen byen e m frape nèg atè byen sak pase gen yon pakèt bagay nap voye bay menn nèg la ap kriye pou sa nèg la koupe masisi yo ye wi menn yo granmoun kou nenpòt moun ou an kontak voye l ba yo ti nèg la kou map tann yo. Si yap kitem pase Yo te di yo patap kitem wè fevrier yo te atakem janvier menm wèm mwa desanm mande yo si e voye mesaj la ba yo mwen granmoun mande si yap kitem wè janvier lòt janvier kap fè 2 zan di yo m la konbatan m ye mwen menm m konn goumen bon m tande nap vin kraze ka micho nou pa janm vini mesye sa nap tann. Bon diaspora nou isi nou gen 2 diaspora isi nou pa janm vini mesye nou gen wakin nou gen rico nou pa janm vini sak gen rico ou ko di a epe wap goumen avem lè zam ou lè bal ou fin nan zam ou a epe wap pranl avem genlh poko lè pou pot kole pot kole non granmoun pot kole. Ou anba, ou anba wap moute, mwen m anwo map desann. Ève Jean, E sou tèt nou pou m ye. Ay m konnen lè nap vini anba nap ye, e sou tèt nou map ye. M pap fon pa, m pap fon pa avan w pa kita Nago. Konprann? Map tann nou rèd kou yon ke zozo. Mpap janm pè. Konsa m di w lan, mpap janm pè non frè. M la. M atè a. M al konprann yo atè a. Ou konprann? Sèl mwen k ka fè sa e nan listwa. M ka di lakou boba. Epitou, moun lakou pa fonksyone e pa mwen. E pa mwen k fè yo pa fonksyone. Pa gen yon moun lakou ki inosan vre granmoun. Ou konprann? Yon ti mesaj nèg la tande yon ti ekri yo ekri nèg la ap voye mwen sa map di pap janm ka di anyen non frèm kite yo voye moute men yeah vozi kite nèg yo voye moute granmoun pap janm pè non granmoun e gason m ye men nèg la e gason l ye l gen po m gen po li gen souf m gen souf pap janm M pa ta pa janm al devan Bondye a souf sou mwen, fò m mouri pou m al devan Bondye pou m al mande l padon pou pèn mwen yo. Gade bon nèg tuye m la e fado m yo l ap pote m mwen. Fè tann dat n ap pale kaka n poko janm ateri. Mwen menm m atè a, m atè a, m atè a e m tounen atè ankò. Fè kaka ti jounalis. Dat n ap fè yo. Bon menm lapirèd nan langèt yo n ap, mwen menm sèlman fè nou mal alèz, mwen menm sèlman fè pèp mal alèz wi m pa gen. M pa gen lòt avèm non men mwen renmn sèlman fè nou mal alèz mwen renmn sèlman met va pou nou wi nou pa ka pase nan blòk la nap pase sou avyon an oubyen lèm mouri an kòm nap ateri m poko janm wè n ateri sa pase pou nal mande oni yon zam oni poko ba nou ki fè n pa ateri a m panse oni ap ba nou depi nal mande l li e depite nou li ye vay mwen tout moun konnen foblas m ye m pa tap janm ka oni. Tout moun konnen fou blas m ye m pa janm oni mwen menm. Èvè Jan Èvè Jan an map tann nou. M pap janm kouri pou nou menm. E m pap m pap al jwenn Bondye a souf sou mwen. Yo se yon pakèt dalmasisi m tande k ap voye moute voye moute voye moute voye moute nou janm wè m fè anyen. Bon gade, dèfwa avan Yann voye Mustang vin gad konbyen nèg ka atè a, Mustang e nèg mwen l te ye, bagay patnè m li te ye m pa t gen kont avè l. Se nou menm nou t ap touye Mustang? Non m pa touye l, e paske l pa konn sa l fè, egare l egare. Egare Mustang egare. Si l pa t egare, l pa ta ka vin kontwole ekip la. M wè l tou, m bay respè, m salye l e m di a, ou nan blòk la granmoun. E m di l wi m konnen w konn pot look sou moto w e di m wi m konn pote l. M pa egare tankou nou mesye m ta fè bal nan tèt li nan. E timoun li ye l pa konn sa l ap fè a e nou k ap piwate l. E vèjan nenpòt moun lakoup ki voye pitit li vin nan masak ki ap vin fèt kamichou al viktim pa lonmen nonm. E vè moun ki konnen l gen pitit li k chè pou li. Ap gon masak k ap fèt kamichou. Nenpòt moun ki voye pitit yo vin nan masak kamicho a sa e nan mouda yo. Pa lonmen nonm e pa lonmen nonm onkò. Ay moun lakoup pa inosan. Konprann? Menm si n pa twò tande m byen nan vokal la paske m pa tèlman alèz m gen yon grip. So m pa kwè Nèg la kop ka banm bòn ankò menm ah yo wè sa yo di a epa sa sa nèg yo di a se pa vre map janm pè nou mesye pou sam pè nou an menn bon e mafia m ye pou m pè nou bon apon aprè mwad janvye aprè mwad desanm sa mwad janvye m gen m pral gen mò pou vann wi nan bò m ye a menm m pral gen mò pou vann ay menm zam ki nan menm nan epa zam plastik li ye. Ay lap bal bèl melodi granmoun. E pa plastik ki nan menm yo. Zam pam yo pa zam plastik. Ay zam kap baw repetisyon jouskaske ou paka kanpe ankò. Nou gen zam nou gen bal kisa poun pè epin gen pèp avè nou. Sin pat gen pèp avèm la m tap fistre mwen bon m gen pèp avèm mwen kitem ri nèg yo non egare n egare sak pou nou n pa konnen nou wè masak kite fèt sou smatla. Bat pou epa li mal fè la koup. Bat pou epa li mal fè la koup. Ay merde bouda nou. Sak nan mouda nou epa lik nan tèt nou. Mwen ap chaje, nap chaje chay met sou tèt bouda nou menm leve n paka leve chay. Mwen voye moute nan bouch fè kaka, tuye moun di eloudi fè kaka. Bann kaka n ka fè anyen voye moute menm nan bendo a m pi pre nou kounya en paran sa nou pap moute mòn non nap nik tou fon zero epi n fini e mwen m di sa nenpòt moun lakou ki gen pitit yo k chè pou yo vin nan masak kap fèt kamicho a pa di l ou di tuye l di l tuye tèt li anyen la map manje l map manje l e pa bagay gem rechimo a kap fèt a m gen pèp avè m e m gen mafya m gen plis mafya avè m yè Ou konprann? Ti gason pa kriye mwen wè nèg yo di w ba Ludy zam pousa wap kriye menn e mwen menm yo yon pawòl nèg la di nan bouch li ou kwè e pa verite granmoun nan bouda nèg la menn bon zam m gen m pa gen bò mouda pou m mete yo m pa gen kou pou m koke yo non menn achte la lajan m achte yo wi menn sak pase bon kounya m gen nèg ki ka pete pa gen m kouri map fè e gen m kanpe goumen Bay men m atè a e. Atè a. Mal konprann nan atè a. M nan atè a. Kounya Loudi vin rete l poze paske j'ai réalisé plusieurs émissions à propos de ce dossier e m te di nèg yo mesye antann nou, nou pa ka vin gate zòn moun yo la a. Loudi poze. Dènyeman la a gen yon voice ki lage, voice lan ki di ke objektif nèg yo se rive pran Sodo. Ann tande yon lòt fwa. E popilasyon Sodo a pa dòmi. Mete nou sou men nou, paske chè ougan ki rele Izo a fè konprann li gen pou l ateri Sodo trè bensay, trè byento. E son mesaj k ap sikile, e dapre anpil enfòmasyon mwen menm mwen m genyen de bòn sous, nèg yo gen plan. E se menm. Li koni ki gentan anndan Sodo deja kap prepare kou sa yo. Nan mande a tout moun Sodo, depi yon moun pa gen kat idantifikasyon nasyonal pou nou konn nan ki depatman l soti anndan peyi a, pa anfème l kay. Nesisite pou nesisite pa anfème l kay e fòk nou konn moun nan pou n anfème l an kay. E nan mande a popilasyon komin Sodo a an jeneral, tout 4 seksyon kominal la, Mete nou debou! Mete nou debou! Itilize tout sa nou genyen pou nou defann Sodo. Nou pap vann Sodo, ni nou pap fè l kado l. E moun Sodo pap vole lougawou, kite l bay vòlè pou vin pran. Viv libète! Libète pa konn pran pou san pa koule. Men nou tout pa ka pèdi. Nou tout paka mouri nan nan plan yo prepare pou yo vin pou yo vin fè pou sodo a. Ebyen fòm di nou ke nèg yo pote boure. Nèg ki nan kou sa m ta kapab di se ka Loudi e egalman Bogi. Paske se Bogi ki chèf ti tanyen. Nèg yo mete dife nan zoranje. Nèg yo raboure zoranje paske e genyen yon zanmi m ki gon pwòch li ki voye yon voice ba li. Epi m ap tande kòman nèg yo ap pale. Ebyen pòch la di nèg yo boule tout afè l nèt. On ti biznis li t ap fè nèg yo boule l. Donk nèg yo pral fin pran zoranje paske gen anpil moun k ap kouri ki pa konn ki kote pou yo met tèt. Lè yo fin pran zoranje, kounye a yo pral gen aksè pou kapab moute pi wo. Epi pou al pran Ka Michèl. Epi sa w tande a la a, lakoup madigra. tonbe anba men nèg sa yo. Antouka fò n di ke moun Sodo pa lach. Pandan nèg yo ap frape nan zoranje pou yo moute a, ebyen nèg yo kòmanse ap desann. Moun nan Sodo kòmanse ap desann. Nèg ki gen bagay nan men yo paske gon seri de nèg ki gen bagay nan men yo wi men ki pa vòlè avè l, ki pa fè kidnaping avè l. Se pou kapab pwoteje zòn yo. Donk gon mache kontre k ap fèt la a. Sa vle di Detachman BLTS, dcpj, ki baze nan ayewopò pwosede vandredi 5 me 2023 ak entèpelasyon 5 resòtisan dominiken nan ayewopò entènasyonal Toussaint Louverture alòske moun sa yo t aprann yo nan peyi Bahamas. Mesye sa yo lapolis t ap chache yo an Repiblik Dominikèn pou trafik stipefyan, fo, usage de faux e non yo se. kestyon diplomasi nan peyi Dayiti. Claude Joseph genlè pral fèmen bouch li. Endekse nan yon vast afè de koripsyon. Pa bò kote ansyen anbasadè Ayiti nan Washington, Bocchit Edmond, ansyen premye minis gouvèneman Jovenel Moïse, Doktè Claude Joseph ta, daprè yon rapò Kongrè ameriken an akize kòmkwa se machann pòs konsil ak anbasadè. Daprè rapò Kongrè ameriken an, ansyen premye minis Claude Joseph ta resevwa plis pase 3 milyon dola ameriken pa bò kote konsil ak anbasadè li enstale pandan manda li nan ministè afè etranjè ak kilt. Revelasyon rapò kongrè ameriken an li vini kèk jou aprè ansyen anbasadè Dayiti nan Washington Bocchit Edmond li mansyone non ansyen premye minis gouvènman Jovenel Moïse la nan deklarasyon konsènan akizasyon ki pote kont li sou kestyon vant paspò ak fijitif etranje. Daprè ansyen anbasadè Edmond Daprè ansyen anbasadè Bocchit Edmond, ansyen premye minis Claude Joseph, li te nome kouzen ni, Gelom Juste, ki enplike nan yon zafè sezi yon pake 50 mil dolar ameriken ki soti nan peyi Chili, kòm responsab seksyon konsilè nan anbasad la. Li deklare li pa gen kontwòl sou kouzen minis afè etranjè a. Ansyen anbasadè Bocchit Edmond deklare li enfòme minis lan sou ka kouzen li an, men minis lan pat reyaji. Pwoblèm wi la pou Claude Joseph. Ou gen pou wè ameriken te gen dosye sa byen lontan wi. Men, se yon fason pou l di Ti Klod, bon, fèmen bouch ou la paske nou sispèk ou kòmanse ap pale anpil nan dènye moman sa yo, tèt chaje. Ala bagay se lè nèg gen dosye pa bò isit. Gon lòt towo yo arete la a, m kwè se an Repiblik Dominikèn. Son non se Ludji Pierre alyas Yeye oubyen Pedro pou Repiblik Dominikèn. Yo mete l anba kòd kay vwazen an, se te nan dat vandredi 5 me a nan Puerto Plata. Daprè otorite dominikèn yo, misye fè pati gang 5 segond. Dirijan dominiken yo sinyale gen plizyè prezime bandi ki t ap tante kite Ayiti nan moman sa yo pou antre an Repiblik Dominikèn. Tout resous yo deja mobilize pou mete anba kòd tout prezime bandi. ki ap chape poul yo. Tande byen mesye. Zam nan nan men nou, nou t ap fè lòbèy avè l. Se pa lè l cho a pou n ap chache al kache lòt kote. N ap rete la a. Se la a pou n rete. Lè bagay yo kòmanse cho, n ap rete la a. Antouka mèsi la fanmi kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.